Kote m gon live map fèl. Live la rele an ede timoun yo. But nou t wèm bout mwen pa janm lage dat e paske tankou nan moman m pa vle fè bagay grapyay. So, si m rele live la an ede timoun yo nan ede moun yo. Si e mwen k chwazi ide an fò m ka montre tout pèp yo m vle fè sa. So nan moman la m sot achte manje pou timoun yo, manje pou timoun yo nou ka wè. Epi tou m achte kachnen pou yo, granmoun. M pot kòb pou yo toujou. So nan moman an ede timoun yo. E pa sèl mwen ki ka fèl ou ka fèl tou fanmim map fon ti live edem edem lèm fè live la wap wè map fè pi bèl bagay toujou fanmim so men nan men nap bèl nou tout se ayisyen so m vle ede lòt yo m vle ede jèn yo anel wè sak pi mal yo sosyal kap fèt wè. Lèm di nou map fè live la map fè live la se pa kòb poum manje fanmi m te ka manje sa m te ka se live la map fai poul ede yo ann ede yo yo nan Jis pou kolonel menn. Kolonel menn pèmèt m di w sa menn. M fyè de ou anpil wi menn. M fyè de ou anpil menn. De aktivite, tout bagay mwen anvi fè pou jèn nan. Pandan sa, ou pa menm gen ase lan men w epi ou anvi fè tout sa w anvi fè a menn. Jis gade ou menm sèlman fè mwen menm fyè de tèt pa m. Why? Paske Premye fwa ou te vin pale avèm menm si m te gade w tankou moun fou menm jan tout moun te konn gade w lontan m pa tap chwazi tande w jis paske m tande w menn pwomès m te di w yo menm m kenbe yo pwomès sa yo menm ou te di m yo ou kenbe yo menn pou map gade m wè ou menm kap fonksyone jan wap fonksyone an la menn zanmi m. Se yon egzanp ou ye menn. Mwen menm map toujou rich, pòv, nenpòt sa li ye a map toujou chwazi tande l. Paske pa jis gade moun nan pou di kyèt misye se yon moun fou. Pase m chonje sa yo te konn di pou ou baz. Ou pwouve m baz. Tout moun kap di m ou fou yo, yo pi fou pase w baz. Kontinye fè byen tande zanmi m. Frè m yo, zanmi m yo. Live Kolonèl lan, pa bliye. Pa bliye branche, pa bliye ede kolonel poul fon bèl bagay, pask kolonel depil gen nan menl lap fon bèl bagay avèk jèn yo, avèk moun bò lakay li, avèk moun ki pa kapab yo. Kolonel menn respekte tande zanmim, kontinye travay, granmèt la gon plan pou ou tande zanmim, respekte.